Jodi a, nan adrès direktè depatmantal lapolis la, nou vini. Se lakay DD a, se la chèf la rete. Se la l ap pran pri, se la l ap byen manje. Se la l ap gade fim pòno. Se la DD a ap viv. Nou menm, DD a ap planifye operasyon, l ap voye nou al mouri. Fristrasyon tout kote, sa w ap tande a la se polis nan Latibonit ki leve vwa yo ap plenyen epi mande pou yo kapab ede yo swit ak bandi ki fin anvayi vil la. Kite m anonse n, jounen jodi a la, lapolis mare kou krab 2 endividi ak yon pakèt bagay nan men yo, yo ta fè konnen se mariwana ki ta ladan yo. Men kite m di n, Toussaint Henriquez ki gen 52 lane ki se moun Pòdepè, avèk. Kè Evangelin orijinè de Petite Rivière Latibonit, tou lè 2 mesye sa yo anba kòd nan zòn Bon Repo kote lapolis kenbe yo la jounen jodi a la, yo ta fè trafik ilisit a mariwana epi yo te jwenn nan men yo tou 13 mil 250 goud ak plizyè telefòn pòtab e pou lenstan yo nan men dcpj yo pral reponn kesyon lajistis. Depi lòt enfòmasyon ki rive jwenn nou popilasyon Chandèl sou wout Lyankou a mete dòmi nan zye plizyè bandi nan gang Savyen an e moun sa yo fè konnen tou yo t ap veye yo e yo arive mete lapat sou yo sa w tande a la plis pase 5 ladann yo ta tonbe e yo fè konnen son bilan ki lou genyen tou lapolis ki ta ede yo fè kalite masak sa sou bandi yo. Sepandan nou prale nan Tigwav ak komisè Muscadin ki t ap. patisipe nan yon emisyon jounen jodi a la reponn ekipe izo a epi l mande yo ranje kò yo pa w ki po w woulo a pral pase e si Muscadin te jwenn apwobasyon ankò gouvènman an li di nan 6 mwa l t ap bay peyi a blanch nan 1 an si l ta premye minis li t ap mete tout bagay plat. Prezidan peyi a ba l pouvwa oubyen PM nan ba l pouvwa. Mini jis la pa ka fè anyen. Li pa ka pran okenn grenn desizyon san volonte PM nan ou di mwen san volonte prezidan peyi a. Donk si m mini jistis nan peyi m, mwen gen apwobasyon PM nan, m garanti w m ap bezwen mwens ke 1 an pou m disparèt sa k rele bandi nan peyi a. Non pou m eradike sak rele bandit nan peyi a men fòm gen lè lè sa fòk fòk vini jistis la li gen apwobasyon prezidan an si gen prezidan men kòm se premye minis ki genyen lap ou map bezwen 1 an avèk apwobasyon PM nan pou m eradike sak rele bandi nan peyi a sa m di w la m klè pou sou li men si m ta premye minis tou mwen gen apwobasyon prezidan an map bezwen 6 mwa pou m eradike bagay sa. De you nèg kite de you nèg de de you nèg kite prezidan peyi a e sèl pwoblèm sa m te gen ak prezidan jovenel e m pap prezidan peyi a poum di yon nèg nan 2 mwa map fin ap prezidan peyi a pou ki mwen prezidan peyi a ankò apre m ta prezidan peyi a lè m prezidan peyi a lè sou gouvènans pam nan apre 2 zan apre 2 mwa pou ki sak rele matizan kòm m di matizan ka toujou egziste popilasyon an ka toujou nèg sa ki di jodia m paka ale pòtoprens lan si demen maten m ta kenbe misye miragwàn. E misye ta pase kòb inè a la pòs ou di mwens misye ta fin li pa tonbe ou mèt fèm konfyans ap gen nèg nan peyi a kap defann li kap di li pa bandi si demen maten li ta tiye kèlkeswa moun nan peyi e misye ta touye kèlkeswa moun nan peyi a la li ta fin li pa travèse ni blan m garanti w lap gen moun ki pral defann li kap di li pa bandi men ou pa bezwen okipe ti mesye sa yo je yo konte e mwen ki di w sa. Yo pa kapab travèse nip lan, yo pa kapab loje nan nip lan. E tout fwa, e nèg nèg kap pale a la son nèg ki fèmen kòl anndan chanm kay. Lap fè video, e swiv byen video, tout video izo yo bouwe. Wap wè anndan anndan menm chanm kay la li. E pa nèg ou ka soti, e nèg ou ki ki bon kanmenm ki nan yon prizon de kèlke mèt kay. nan lwès patikilyèman nan Pòtoprens kote ke bandi ak zam ap simen latwoublay e yo pa janm vle sispann. Eske ou panse gen yon solisyon kòm nou te aprann yon lè yo te di bon si yo ba w 500 nèg e yo ba w Pòtoprens w ap met sa zewo. Kisa ou panse ki nèg yo ta sipoze fè pou omwen moun nan lwès gen yon ti lapè avèk nèg sa yo? Banm balo. Sèl sèl bagay sèl zam ou bezwen pou batay ak bandi la se pa 10 galil se pa 2 cha blinde non menn. Ou bezwen enfòmasyon sèlman. Ok tip sa mwen diw ki bay ki sot pale talè a nan vwayaj sa m pa bezwen site non l paske nèg sa yo m pa konn site non yo m garantiw leta serye kote sou telefòn kel pale a. Wap tande m? Yo tap gen nimewo l, yo tap met yon GPS sou li. Kèlkeswa lè li kite anndan vilaj la, li debake mèt se la Bisantnè, yo tap deja repere konn kote l ye a lèd de telefòn ki nan men l lan. M garanti w, ou tap voye 2 nèg sèlman kap fè misyon sou li. Ou tap mete yon chofè ki pou kondwi motosiklèt la, yon lòt nèg ki pou met ti nèg la. Anyen ankò. Sa se leta serye map pale avè w. Sa kote gen leta serye. Tal, alò komisè nou konnen travay lan pa piti. E men nou konnen e mwen menm kesyon ke mwen gen m pral poze w la se yon kesyon enkyetid pou ou menm pou sekirite pa w. E jodi an e komisè Muscadin ap fon travay ke tout moun ap bat bravo pou li. Konsa tou nou konnen gen de moun ki kritike tou fason ke w fè l la. Ap gen sa ap gen sa yo. Men men jodi an ann di e komisè Muscadin vini kounye a yon senp sivil li pa komisè ankò e li t ap bay Li tap mete li tap mete li tap mete baton nan dèyè nèg yo jodi an li pa komisè ankò li pa gen zam nan menl e ou konnen nèg sa yo ki te kote anfas yo a alò nòmalman yo mete ou anfas ou pa anfas yo non wap fè travay ou men yo konsidere ou anfas yo paske ou se yon obstak pou yo men jodi an ki konpòtman ou pral genyen si jodi an la ou di bon e jodi an ou pa komisè ankò ki pòtman ki konpòtman ou pral genyen M pap janm oze lè sa, gwo mezi m debake sou yon nèg pou rive sou li. Men m gen metòd pa m pou m pran nèg la tou. Nou prale rapidman Guerrier avèk enfòmasyon yo gen ajan polis nasyonal Dayiti yo eh ki pwosede arestasyon 5 endividi pami yo yonn ladan yo se prezime asasen 6 polisye eh bandi te touye nan komin Lyankou 25 janvye ki sot pase a. Arestasyon sa li fèt Nan lokalite Potri, samdi 11 mas 2023, donk premyè seksyon kominal Lyankou, selon eksplikasyon komisè gouvènman pou yon ti bout tan pakè Senmak la, mètre Venson François. 4 nan atoufè sa yo gèrye, yo sèvi kòm antèn baz Gran Grif ki loje nan Sagyen, premyè seksyon kominal Trivye Latibonit, pami yo te genyen Tecnor Séus, alyas Bendji se li menm ki toujou alète baz baz Gran Grif la donk chak fwa blennde lapolis la li deplase pou rantre nan komin Lyankou. Genyen egalman Mario Joseph alyas Pouchon men se yon lòt antèn atoufè savyen yo. Genyen Ti Djed ki se yon fanm donk ki fanm sa selon enfòmasyon ki trè djanm nan baz la E se 2 sè yo ye e se li se fanm yonn nan manm baz la. Donk se li menm kap fè manje pou baz pou manm baz yo selon eksplikasyon ke n rive jwenn. Donk pou kounye a 5 endividi sa yo, yo nan gadavi komisarya Senmak kote yap reponn kesyon sèvis envestigasyon. Nou prale nan komin Monwi gen 2 moun ki mouri pami yo yon fanm ak yon gason gen 6 lòt ki blese nan kad afwontman. antre abitan Pyat ak Delije ayè dimanch 12 mas 2023, daprè enfòmasyon majistra kominal kominal Monwi a ki se Blèz Elize, anpil moun konnen sou non Apot ki pataje enfòmasyon sa ak komisè gouvènman pou yon ti bout tan pakè Senmak la, mèt Revenson François, enben abitan Pyat yo, yo t ap òganize. Yon mach pou make masak lame Dayiti te fè sou peyizan Pyat, donk pou yon kesyon tè, donk konfli teryen sa ki toujou egziste. Donk lapolis te akonpanye abitan Pyat yo ebyen pandan pakou a e ki ta pral mande abitan Pyat yo pou yo te rantre lakay yo, donk se ke yo te fè. Donk aprè mach la, tou swit aprè mach la ebyen lapolis te deplase, donk sitiyasyon ta pral mangonmen gèrye. kote nèg ak zam ta pral kwaze kout zam pasi pala, donk bilan 2 moun mouri gen 6 lòt ki blese. Epi nan aktyalite politik la, yon nòt pati politik Fanmi Ayisyen Reveye pibliye, yo denonse sitiyasyon malouk peyi Dayiti ap viv pandan dènye tan sa. tankou lavi chè, grangou, ensekwite, yo kalifye premye minis defakto a ki se doktè Ariel Henry kòm yon moun ki pa montre ki gen kapasite pou dirije peyi a. Donk pou tout rezon sa yo, pati politik phare li reklame demisyon premye minis defakto a ki se doktè Ariel Henry ak rès gouvènman ki pa gen volante pou rezoud kriz politik la. sosyal ak ekonomik k ap depafini ak peyi Dayiti. Donk moun ki pase paraf yo anba nòt sa a se Angelo Gresso ki se sekretè jeneral, gen egalman Galène Bien-Aimé ki se sekretè egzekitif. Epi dosye imigrasyon pou n fini, malgre divès dispozisyon konsèy de sekirite ki gen nan tèt li majistra Myriam Fierre, Komisè Venson François ak Direktè Wafmy Bien-Aimé adopte, donk sa pa anpeche kontribyab yo genyen gwo difikilte enben pou depoze tenb paspò yo onivo sèvis imigasyon Senmak. Gen Felex Siméon, jounalis radyo Max FM, donk misye ki pase yon move moman anba men ajan pnh yo, donk selon eksplikasyon ke li pataje ak nou, UJBA, Inyon Jounalis Ba Latibonit, donk li denonse konpòteman sa, donk li mande, li anonse ke jounalis la. 2 ki ap genyen jodi a pral depoze plent o nivo pakè Senmak. Nickson Deneus depi Senmak pou Radyo Karib FM. Mèsi anpil korespondan nou Nickson Deneus ki t ap fè enfòme nou depi Sen Mak. Konfli ant responsab konpayi sekirite Covington ak 9 ajan sekirite nan Okap pa ki revoke ki ap rapousuiv konpayi an. Si ajan sa yo di yo revoke de fason arbitrè, san okenn rezon valab e san dedomajman, pou avoka konpayi an, Mèt Arnel Remy, ben, ki fè, ki te nan dezyèm vil peyi an, samdi 11 mas pase an, li deklare konpayi an revoke mesye yo E si tout fwa n ale nan biwo Titravèy, n a chache enfòme èske yo konn peye yon direktè afè sosyal 100 mil goud? Sa y vle di w pa la ankò? Premye pa a nou fè lajistis deja, yo pa okipe nou. Kòm nou konnen laprès se yonn nan pouvwa ki genyen, nou pase pa laprès pou n fè tande vwa nou. Ajan yo pwofite denonse fason yo di administrasyon an konn fè yo siyen sa yo rele kontra travay yo. Se sou pòs gwo lannwit ak anpil mache prese yo konn fòse yo met non yo sou yon fèy papye. Se aprè yo deklare yo se kontra yo sot siyen. Nou tap repete ajan obeyi polens ki di yo gen plizyè lane depi yap bay kouraj yo nan konpayi an, men sa gen anviwon 3 mwa depi yo revoke yo san yo pa ba yo 5 kòb. Nou konnen nou pa ka batant nou jistis, nou chache mwayen pou nou rankontre moun ki ka fè nou jwenn jistis pou nou jwenn ti kòb la paske yo revoke nou, gen sa gen lekòl timoun pou peye, kay pou anfème. Tout bagay pou fè, aktyèlman la nou chita nou pa gen B, nou pa gen C nap fè. Deklarasyon ajan revoke yo leve plim sou do dirijan ak avoka konpayi sekirite sa, Mèt Arnel Remy. San sipriz, li voye jete akizasyon revokasyon abitrè 9 ajan yo pale de li a. Nan 9 moun sa yo ki t al fè konferans de près lan, ils ont tous paraphé le contrat, ils ont tous signé le contrat, le contrat annuel ki di ke kontra a koumanse premye janvye pou fini 31 desanm. Dans l'exercice de leur droit, on nèg kliyan ap pote plent pou li, on nèg ki fè abandon de poste, on nèg kap kouche a fi sou poste lan, on nèg ki vini lè l vle, atansyon, konpayi an gon administrasyon, gon jesyon, epi gon avoka, ou pa ka rete fè sa w vle. Sou lòt revelasyon ajan yo fè kòmkwa kontra yo te fè yo siyen yo te gen nan yo sinyati responsab konpayi an ki nan prizon, mèt Arnel Rémy te reponn konsa. Mesye Covington n'a pas été condamné oubyen n'a pas encore été condamné. Sitwayen yo depoze paspò yo, donk yo anonse tout kontribyab ki ap prezante nan sant CRL Dii Tabarre lan, yo dwe vini enskri dabò anvan sa n ap kapab, anfèt wi, yo dwe vini enskri dabò e ke y ap ba yo yon resu ki gen non ak lè yo dwe frekante sant lan. Se kontriyab lan sa rate lè nou ba li an, li la pou yon lòt jou, swat samdi ou dimanch. Donk, ban mwen eseye rezime. Donk, responsab yo eseye fè la pou ke chak moun ki bezwen fon paspò pou ke yo vin enskri dabò e lè sa y ap genyen lè ak jou y ap vin fè paspò lan. Yon moun ki pa enskri p ap ka depoze paspò. Desizyon sa a ap aplike pou tout kontribyab ki ap frekante CRLDI Eta Bar lan. Enskripsyon yo se chak jou. Desizyon sa a yo pran l nan lide pou fasilite tout kontribyab ki ap depoze pyès yo pou demand paspò san difikilte, san batay. Premye enskri, premye sèvi e yo di yo konte sou konpreyansyon. Tout kontribyab yo se Jude Marcelin responsab CRLDI Tabarlan ki te mande pase anons sa pou li souple. E si dispozisyon sa a reyisi, tout peyi a kapab kopye sou sant Tabarlan.